Bonjou, bonswa, sa pral depann de nan kilè wap gade videyo a. Ou sou chanèl paw la ki se Level Promo, kote se la wap jwenn tout aktyalite, tout dènye enfòmasyon sou atis yo. Si se premye fwa w pase sou chanèl sa, make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou ka toujou jwenn videyo yo lè nap lage. Paske nou fè videyo detanzantan pou nou pale w de atis yo, nou fè Nou p bay nouvèl sou chanèl sa, kote wap jwenn nouvèl ayisyen yo live. Jodi a la nou vin pale de yon atis ki se Maitre Gims ki fè yon dènye videyo ki gen apèn 6 mwa men videyo sa kap fè buzz sou entènèt la jiska prezan. Kote nan videyo sa li esplike kòman lap viv, kòman l vil. Kòman li santi vil toumante e siw poko gad video sa map envite w al gade video sa pou ka plis konprann video ke nap fè a paske nou pap ka kite son an soti nan video a pou sa mèt Edgins li menm li di a mèt Edgins fè konnen nan yon entèvyou ke se jis poul ka atire atansyon fanatik yo paske moun yo renmen kòmsi jan lap fè bòz la moun yo renmen sa moun yo toujou ap pale de voye moute sou li di ke li nan dyab li vle atire atansyon moun yo. E l tou vle ap, nan yon lòt entèvyou ankò, l fè konnen Kennedy se kontra l ap, kontra sa l ap pale a se kontra l siyen a mizik, kòm si depi w nan mizik ou vin milyonè, gen bagay ou vin pa gen tan pou madanm ou ankò, ou vin pa gen tan pou kèk lòt moun nan fanmi w, ou vin pa gen tan pou w okipe de afè pèsonèl ou. M panse m p ap twò kenbe nou nan pale, m pral montre nou vrèman kote Mèt Rigims ap reponn kesyon sa a devan yon jounalis. Mais bien sûr que j'ai jamais ouvert le veines ou signé. J'ai signé un papier, il y a des avocats, euh, j'ai mis des paragraphes, euh, j'ai signé, j'ai reçu un chèque, etc. Ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Mais j'étais obligé de jouer de ça, puisque ça fascine les gens finalement. Ça fascine les gens. Les gens sont fascinés. Les gens croient en tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur vend. Et euh, j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage, parce que c'est une mentalité très africaine. Euh, Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça, je pense pas qu'il y aurait les mêmes répercussions. Mais quand c'est un artiste noir qui fait ça, je comprends pas pourquoi on y croit complètement comme ça. Donc j'ai fait ça exprès, Ok, ok, ou mèm ki tap gade vide ou mètre Gims la, ou tan de saldi vreman. Men, si w ap gad nan mi an la, w ap wè ki siy ki nan mi an la. Sa yon triyang ki gen yon grenn je. E ou vrèman konnen triyang ki gen grenn je a ki sa l vle di. E nan fèy li siyen kontra a, vrèman vrèman w ap wè se yon triyang ki nan fèy la. Bon, ou menm k ap gad videyo a, eseye kite yon kòmantè pou di m sa w panse. Èske se vre Mèt Regims nan siyen kontra a Illiminati? Oubyen sa l di nan entèvyou a se vre se jis pou l ka atire atansyon moun? M ap tann repons nou nan yon kòmantè.